Depi lè peyi Kanada fin pran sanksyon kont 3 oligak kòwonpi, Gilbert Bigio, Cherif Abdala ansanm avèk Renold Dib, mesye sa yo k ap bay gang zam ak bal nan peyi Dayiti, medam, matmwazèl e mesye, divès chèf gang nan peyi Dayiti anonse yo ap fè lapè, sa k anonse yo pral pran Jezi, sa k anonse matisan debloke. Ou pral tande deklarasyon chèf de gang Krisla, ou pral wè kòman moun ap pyafe nan Matisan. Frèz e sè byeneme, jan ti pwovèb kreyòl la di, nen pran kou, je kouri dlo. Dosye Renaldib pa piti menm nan peyi Dayiti. Ou raple ou skandal ki te pete nan lane 2019, lè ke premye minis Fritz William ta pral enstale? te gen 5 senatè ki te resevwa 100 mil dola ameriken, pèp ayisyen, sèl achiv kap rete, ou pral jwenn detay. Aksyon loni nan peyi Dayiti, monchè m pa kache di w, ou pa ka pa sezi. Gen yon polisyè ki rele Tami, Dam sa ki se yon polisyè amerikèn nan yon entèvyou li fè konnen nan lane 2012 ebyen li te responsab pou ke li vin fè fòmasyon pou polisye yo nan peyi Dayiti e yo te peye l plis pase 100 mil euro e alepòk se minista ki te nan peyi a frè se sè byeneme Ebyen dam sa a li temwanye pou l fè konnen menm yon jou nan lavi l li pa t janm chita anfas yon polisye pou l ap bay fòmasyon tandiske l ap touche. Ou pral tande wi jan ti pwovèb kreyòl la di zafè ti nèg se mistè. Rale chèz ou chita konfòtableman Fouco zanmi enfo pa w rantre lakay ou se yon plezi tout tripotay sa yo nan bon ti mamit san retire e san mete. Bonjou bonswa tout moun kijan nou ye ankò yon lòt fwa m ap di w mèsi. Mèsi. Mèsi paske w fè n konfyans pou nou enfòme w e mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mèsi paske w like, mèsi paske w abone e mèsi paske w pataje videyo a, sa fè nou plezi anpil. Ankò yon lòt fwa, si w fenk tonbe sou chanèl la, pa ezite aktive klòch notifikasyon pou w la pou w pa rate okenn videyo, se zanmi pa w Fouco. Nou te gen chans prezante w yon ti kont ayè e kont sa a ki se te si w gade anba m w ap wè yon gwo twou. Mèsi a chak fanatik ki te kòmante repons lan se tanbou. Ann pati krikrak pou nouvo kont nou genyen chouk bra nan mitan lanmè. Chouk bra nan mitan lanmè pa ezite kite eleman de repons pa w la nan kòmantè la sa ap fè nou plezi anpil anpil. Medam, matmwazèl e mesye, jan ke m te anonse l yè, li lè li tan pou nou fè yon konplo. Konplo sa a se pou n sove peyi Dayiti, puiske depi 1900 jamè, se konplo k ap detui peyi a, se konplo k ap fini ak peyi a, se konplo k ap deboulonnen peyi a n ap plede fè. Li lè li tan, nou menm pèp la, pou n pran responsabilite nou, pou n fon konplo. pou n sove peyi Dayiti. Yè, peyi Kanada anonse sanksyon li pran kont 3 oligak kowonpi nan peyi Dayiti ki se Renold Dib, Cherif Abdala ansanm avèk Gilbert Bigio. Mesye sa yo k ap finanse aktivite kriminèl nan peyi Dayiti, ki patisipe nan vyolans enkalifyab ak vyolans seksyèl. Mesye sa yo se vide yo vide zam ak bal nan geto yo e yo ap blanchi lajan. Men medam matmwazèl e mesye eske ou raple ou sa ki te pase nan lane 2019 pou m byen di 26 septanbre nan lane 2019 e byen medam matmwazèl e mesye te genyen Fritz William Michel jan wap gade sitwayen sa ki te nome kom premye minis lè sa se te Jovenel Moïse ki te prezidan. Ebyen frè e sè byeneme apre nominasyon sitwayen sa te gen anpil anpil akizasyon ki tap peze sou do l. A lepòk sa medam matmwazèl e mesye ki sa ki tap di sou premye minis lan, te genyen 5 senatè, non senatè sa yo se Dieudonne Luma Etienne, te genyen Jacques Sauveur Jean, te genyen Ruillo Joseph, Wilfrid Gelin ansanm avèk Kedlaire Augustin. se 5 senatè sa yo, senatè Sorel Jacinthe ta pral denonse kote l te fè konnen chak senatè sa yo resevwa yon total de 100 mil dola ameriken nan men premye minis Fritz William Michel. Donk lajan sa a se pou yo te bay vòt favorab yo ak deklarasyon politik jeneral premye minis la. E medam matmwazèl e mesye, si ke chak senatè yo jwenn 100 mil dola, donk ou wè lajan an te 500 mil dola ameriken. Eske w konprann? E pral genyen ansyen senatè Jean Renel Senatus ki pral afime ke òm dafè ki bay premye minis Fritz William lajan sa a, se Renol dib. Men kounya la, lajan sa a ki te bay la se pou fè ki sa, se pou te achte vòt senatè yo. Men, medam matmwazèl e mesye, nou pa ti moun piti, nou pa egare, nou gen konprann. Lè ke yon òm dafè rale lajan nan pòch li, li bay yon nonm pou ke li soudwaye yon ekip lòt pou l ka pase. Se pou ki rezon? Se pou byennèt peyi a. Ban mwen ti limyè pou m konprann non pèp ayisyen. Eske se pou byennèt peyi a? Donk, òmdafè sa a ki depanse 500 mil dola pou l achte vòt 5 senatè, ki konsekans sa pral genyen sou peyi a? Paske a chak fwa yon òm dafè nan peyi Dayiti retire 5 goud nan pòch li, se paske l gen tan wè ki kote nan Leta a li pral fè konbyen milyon e dè milya de dola. Se gade yo gen tan gade yo wè kèt ebyen si entèl pase kòm se tchoul mwen li ye, gon vye kontra malatchong ki pral siyen kanmenm. Nan 10 nan 15 an map gentan milyadèr. Map genyen dè milyar de dola. Donk mwen gen enterè pou m depanse pou m achte. Paske lè moun sa yo ap rekolte pèp ayisyen, se pa ti koze ki piti. E lè ou tande yo ap envesti konsa nan premye minis, nan senatè, fòn konprann. Pèp ayisyen. Lè ke yon premye minis la, li se chèf CSPN, si gen operasyon ki gen pou fèt, dosye sekirite, prezidan avan li menm li vin an dezyèm, se li k pou fè travay yo. Ou kapab pran ka Jouthe la. Raple w premye minis Jouthe, apre ke 5 polisye te fin mouri nan vilaj, Li fè yo konnen li pa t okouran ke te genyen operasyon ki ta pral fèt nan Vilaj de Dye. E operasyon sa ki ta pral fèt la pèp ayisyen se pou yon sèl jou. M kwè sa pase 12 mas. Depi nan 9, 10, ebyen ti koze kòmanse pale, yo fè konnen ke lapolis, divès inite desann anba al fè yon operasyon miskle nan Vilaj de Dye. Imajine w 9, ou fè 10, ou fè 11, le 12 polisye yo pral mouri anba a. Pou chèf CSPN nan kanpe l di l pa okouran. Donk pèp ayisyen fò konprann pati sa se ke lè w tande yon òm dafè ap depanse pou yon premye minis. lap peye senatè pou yo vote pou yon premye minis, se pa yon ti koze ki piti, se pa renmen l renmen peyi a, se paske l wè enterè l, se paske li deja konnen moun sa si l envesti ladan se moun pa l, se tchoul li, se restavèk li, donk moun sa pral fè kouvèti paske si jounen jodi a peyi Kanada kapab ap. sanksyone yon seri de moun nan peyi Dayiti, n ap rele yo patwon, n ap rele yo mèt, n ap rele yo seyè, k ap finanse gang, k ap bay gang zam, k ap bay gang bal, etsetera. Donk, lè ke yo mete premye minis lan, se pou fè kouvèti pou gang yo. Paske gang yo, pèp ayisyen, yo gon valè enòm nan zye mesye sa yo. Èske w konprann dosye yo? Donk, si ke Yo konnen gon premye minis ki pral monte, premye minis sa pa nan rans, lap nan kwape bandi, lap nan fè operasyon pasi pala poul met sekirite nan peyi, m pa kache diw depi byen avan yo ap gentan monte de dosye pou yo di moun sa pap rive. Men imedyatman yo konnen grenn sa ki pral pase a li menm lap pèmèt yo. pase lib e libè ansanm avèk dwòg yo, y ap pèmèt kontrebann yo pase lib e libè nan peyi a, paske l se chèf CSPN, e non sèlman sa tou, li pa pral fè operasyon pou gade non pou elimine bandi, la w tande 2 gwoup gang leve batay, e ti kokayin, ti bagay ap pase pa anba. Donk, premye minis sa pa pral reyini tout eta majò lapolis, pa pral fè konsèy dè minis pou di mesye yo fò n entèvni rapid pwiske popilasyon ap mouri, gen gang k ap batay, fò nou stope sa, fò lapolis mennen operasyon. Non! Non l pa pral fon bagay konsa, donk se moun konsa yo bezwen mete nan pozisyon sa yo, yon fason pou ke afè yo kapab pase lib e libè pandan yo ap foure men nan leta an menm tan tou yo nan kòripsyon anba raje a an menm tan tou yo ap fann tèt moun anba puiske fòk yo kreye divèsyon tout kote pou biznis yo kapab mache donk se pa pou san rezon Jovenel Moïse te di w gon seri de moun nan sektè prive nan peyi Dayiti ki toujou di w je naj dans les eaux troublées donk moman rive pou nou mare yon konplo pèp ayisyen pou nou wè kòman nou te kapab sove peyi nou puiske. Ayiti se pou nou, nou pa gon lòt peyi de rezèv, nou pa gon lòt peyi de rechanj, menm jan ansanm avèk anpil otorite ki nan tèt peyi a. Frè se sè byeneme ou kapab raple ou nan menm ane sa tou, ou pral genyen ansyen senatè Youri Latortue gade nou nan tèt komisyon kòripsyon, ti konprann, komisyon kòripsyon, Youri Latortue, pèp ayisyen, parleman ayisyen an fin fou anba raje a, kisa yo ap fè yo ap chèche lajan petwo karibe a pèp ayisyen. lajan petro karibe yap chèche youri ou k patisipe nan dilapide lajan petro karibe kounye a lap fè rapò lajan petro karibe e jovenel moïse ki manje l èske w konprann ala traka pou lave kay te se nan menm moman sa tou skandal te pete ant senatè garcia delva ansanm avèk e dosye arnel joseph nou raple nou e byen lè ke senatè youri ap avanse a gran pa yon lòt bò. Senatè Garcia li menm ta pral denonse pou pi piti 3 zak kòripsyon Senatè Youri patisipe ladan. E l te menm jwenn yon chèk ki soti nan FIMTES la pa Senatè Youri Latortue nan kad yon pwojè ki t ap egzekite nan depatman Latibonit la ak lajan Petwo Karibe a pèp ayisyen. FIMSA ki egzekite anpil pwojè nan peyi a pa fon Petwo Karibe a, Yo pat monte nan rapò komisyon senatoryal la. Non, pati sa pa ladan pase fòk te gon lajan k dekese pou nou fon bagay epi nap kache verite a tandiske nou tout patisipe nan dilapide lajan. Donk si lajan petro karibe sa ta pete fyèl pèp ayisyen ou tap wè ki kantite nèg ki te fin cho devan bann nan kap mande kote lajan petro karibe a ou tap wè fyèl yo kòmanse pete. Se paske yo konnen lajan pa pete fyèl yo ki fè ou wè yo ka pran san yo pran tan yo ap fè rapò gade nou peye nan lakou dè kont fon rapò soti jiska prezan m pa wè ki kote dosye a fèt m pa konn nan ki nivo l ye petwo challenger kote yo menm moun k ap rele anmwey kote kòb petwo karibe menm dimitri vòb k ap finanse yo ankò haha dimitri vòb patisipe nan boule lajan petwo karibe a tou. Humm patisipe nan boule lajan petro karib e jiska prezan gon kantite kob li dwe leta ayisyen li poko janm peye l epi l fin cho sou entènèt la kot kan petro karibe gon ekip lot gade nou nan petyon vil anmwey etidyan wi elit la jenès anmwey kot kob petro karibe a epi sak pase menm yo menm nan anko se nan men dimitri yo ap pran lajan ki patisipe nan kraze lajan petro karibe a epi ap manifeste kot kob lajan petro karibe men se kwa listwa dan le peyi. Jounen jodi a m pa wè yo m pa ki kote yo fè. M pa konn ki kote yo fè pèp ayisyen. M pa wè petro challenger yo non. M pa wè yo. On seri de moun cheve yo gen koulè. Ti mayo blan yo sou yo seksi. An sa m di w la w pa fasil wè moun sa yo nan lari. Moun sa yo se toujou nan gran salon. Moun sa yo konn kwaze avè yo nan anbasad de frans, ou kwaze ansanm avè yo nan anbasad kanada you understand, nan ling espay yo moun sa yo fè plis la frans pase fò yo ap ba yo, moun gade nou tanzantan ou tande nan RFI yo nan frans 24 yo, gade nou errrr sou entènèt la pèp ayisyen yo nan cnn franse yo tout kot. Atè gade nou yo ap bay de entèvyou pou yo montre nan ki nivo prezidan ki nan pey nou an li koronpu tandiske menm moun ki mete yo deyo a li patisipe nan kraze lajan petro karibe a tou humm ala traka pou lave kay tè nan peyi sa donk si nou tout manje ke sak pa peche a fè premye kout woch la freze se byen eme souvan gen moun yo konn esplike mwen si ke gon moun ki malad nan menw. Epi moun sa ki malad nan menw nan, ou wè moun nan yon ti jan parèt biza, ou wè maladi a pa vrèman parèt natirèl. Donk, nan moman ke ou lopital, sa ka rive ou wè kèk siy, moun nan gen de bagay lap eksplike, paske gon yon jan moun nan santi yon sekous lanmò lap pale, lap di w lap wè entèl, lap fè sesi, lap fè sela, gon non moun li pap sispann repete, sitou moun kap fèl mal la, li pap sispann repete non moun sa. Donk lè konsa ou konn wè moun sa ki malad la, moun sa lap plede site non l lan, moun nan vin parèt lopital la l vin wè l. Wè l vin wè l pèp ayisyen, ou ka sezi wè moun sa di w m pote ti kòb pou ou pou si tout fwa ou bezwen kèk bagay medikaman. Malè avans ou pran kòb la. Depi w pran kòb la, ou al achte medikaman l tou fin al avè l nèt pa gen anyen wap ka fè l non pase li fè w patisipe lajan l sot vann li an. li ba ou nan kòb la tou. Lajan ou sòt, li sòt vann pitit ou a, ou li sòt vann mari ou, li sòt vann madanm ou, li ba ou nan kòb la tou. Se sa k rive yon pakèt moun nan peyi Dayiti. Dosye lajan petro karibe, moun k ap manifeste an mwey kote lajan petro karibe, moun ki te patisipe nan la manje lajan, nan dilapide l, nan fè chimen kwochi ansanm avèk lajan, moun ki dwe leta yon pakèt milyon de dola, ebyen menm moun sa yo ba yo yon ti kras bagay yo di men mil goud gade nan sal lari a. Sal lari a, mande kot kòb petro karibe. Tandiske yo patisipe nan kraze lajan pandan yo ap mande kote l. Jounen jodi a pèp ayisyen, kòm se Jovenel Moise ki pat vle dosye petro karibe avanse m pa tande ki kote bagay konsa pale. Eske nou deja jwenn kòb la oubyen sa pa gade m? Antouka son peyi ki vivra vera Ebyen frèz e sè byeneme fim sa ki se tesla ki tap egzekite anpil anpil pwojè nan peyi dayiti pa fon petro karibe a donk ki pa monte nan rapò komisyon senatoryal la sa youri avèk pil lòt parèy li yo te fè a genyen kèk fim yo te rele pou mande eksplikasyon de lajan petro karibe a. Yo fè konnen se rekonpans yo resevwa nan men kèk senatè paske yo te finanse mesye sa yo lè ke yo te kandida pou yo te arive chèf. Donk yo dwe yo an retou pèp ayisyen ou tande gade non konpayi a goch ap monte konpayi a dwat ti pwojè gwo pwojè pwojè ou pa janm tande kot pwojè yo fè epi se konsa nèg yo fè pou yo ranbouse lajan konpayi sa te depanse nan yo lè ke yo te senatè. E frè e sè byeneme nan epòk sa tou divès depite ou kapab raple ou te denonse mesye sa yo ki te vote pou premye minis William, mesye sa yo te resevwa bon jan ti tchotcho lajan ansanm avèk divès sak diri. Frè se sè byeneme jan ke m te anonse w, m pa kache di w, depi lè peyi Kanada fin pran sanksyon kont 3 oligak kowonpi kap bay gang zam ak bal nan peyi Dayiti, bandi yo komanse sispèk. Wi, bandi yo trè trè sispèk, genyen ki fè konnen ebyen yo bay vag, yo ap mande la. pè, pèp ayisyen, genyen ki anonse ke yo ap depoze zam, genyen ki anonse ki konvèti, pèp ayisyen pou plis detay, ann tande frè Krisla nan yon mesaj pou legliz. Jodi a m pa vin preche paske m pa pastè, m pa di pou sa. Mwen menm vin pale avè nou. E vin esplike nou, Lè m te jwenn dam sa, li te mande m mwen te resevwa l. Lè l te chita pale avè m, li te esplike m sonj li te fè a. Li te asepte m di m m ap fè l. Men lè m te di m ap fè l la, pa t gen yon vrè volonte pou m te fè l vre, men m te di m ap fè l. Menm gen de twa zanmi m ki t avè m ki t ap tande l chak jou di m, Fò w fè sa w di w la wi! M di, M ap fè l. M di, M ap fè l. Lè m vin deside e lè m wè m tande dam lan vin kote m ankò li l ap mande pou mwen, lè l antre di m menm bagay la, m di, Bon! M son kwayan, depi Bondye dim poum fon bagay map goumen poum fèl nenpòt jan sa ye map fèl m te di Bondye jan zòn nan pa bon la men mwen konnen si se volonte w lap fèt. Jodi a rive nan dènye jou a. Map di tout pèp fondaman an mèsi Map di tout pastè mèsi Map di chak grenn moun ki la jounalis yo mèsi mizisyen yo mèsi Tout Moun ki kite fwaye yo ki vin la mèsi e moun ki pa vini yo tou mèsi Map di pèp ayisyen Jodia m vin pale nou de lanmou. Ayayayy ayy lanmou Bondye pi gran pase alelouya heheyy eske w wè kot kòripsyon an rive. Karisla kap pale nou de lanmou pèp ayisyen an tande non. Jodia janm tande yon pastè kap di tout sa kap pase ayiti se la fen di mond non paske m panse la fen di mond pa pou sèl ayiti la fen di mond la pou tout moun nèt jodia fò nou di nou menm pèp ayisyen Kote nou ye a, nou kotize pou n la. Lan depi lan lekòl, yo pa aprann timoun yo renmen drapo yo. Yo pa aprann yo renmen moun bò kote yo. Jodi a nou di moun Fontamara. Moun anndan legliz yo. Alelouya. Men nan se 30 minit nou pran pa semèn nou di timoun nan nou gon peyi ki rele Ayiti. Fòk nou renmen Ayiti. Paske se ladan n fèt. Nou gon pèp ki rele pèp Ayisyen. Anmwee sak pase Christ. An Christ la gentan konpatriyòt la a. Heheyy! Fò renmen fwa w la ki bò kote w la. Amen. Paske, majorite sa kap pase nan peyi a, Ayisyen pou bokou. Ayisyen an, lè w rive Sendomeng ou jwenn kominote chinwaz. Etazini ou jwenn kominote ispanich. Men nou menm Ayisyen, lè n rive yon peyi n gaye. Ni youn ap choute sou lòt, ni youn pa vle ede lòt, Jodi a fò n chanje mantalite nou. Si nou bezwen pou Ayiti, fòk nou pran konsyans. Paske Ayiti nou bezwen an, l ap kòmanse sou mwen, sou ou, sou lòt, sou nou. Waww waww waww kèl bon diskou ayayay pèp ayisyen. Ayayay Andre Michel te konn fè plis wi. Poukisa lè ayisyen rive nan lòt peyi li mache sou lwa li konnen poul pa pipi nan lari li pap fèl li konnen poul pa fon tout sa yo dil pa fèl respektel poukisa nan peyi nou li paka pwòp. Poukisa nou pa respekte lwa nan peyi nou? Fòk Ayisyen konnen se pa yon prezidan, se pa yon minis k a vin chanje peyi sa. Se pa ameriken, se pa kanadyen, se pa lafrans k ap vin chanje peyi sa. Se nou menm Ayisyen pou chanje Ayiti. E nou dizon amèn, amèn legliz. La charite byen òdone kòmanse pa swa menm. Wap depoze zam krisla. Wi la lwa aplike, dcpj met avi de rechèch, fò ta fon ti rive nan dcpj. Ala traka pou lave kay tè anba pawòl sosis, diskou pourianis. Frè se sè byen eme wi, eme se deklarasyon krisla ke ou tap tande ki nan ti bwa nan fontamara kap fè lapli e le bo tan. Jounen jodi a, si anpil moun nan Matisan ka kite lakay yo, donk misye se yon konplis ladan, puiske depi yon bèl bout tan l ap tire kout bal ansanm avèk Izo e Ti Lapli ki twouve yo tou prè, youn nan Gran Ravin e lòt ekip la nan Vilaj de Dye, toujou sou wout Matisan nan komin Pòtoprens. Frè e sè byeneme, donk. Kanada pran sanksyon kont yon seri de gwo gwo towo, peyi Lèzetazini fè konnen akoz de stati moun yo yo pa ka pran sanksyon konsa konsa. Donk si Kanada pran sanksyon epi Lèzetazini pa pran sanksyon pèp ayisyen ou mèt konnen se lave men siye atè ok, se lave men siye atè. Depi ou tande Kanada pran sanksyon Lèzetazini pa ka pran sanksyon en en lave men siye atè nou menm nou sipoze met pye n nan dlo. Mete pye n nan dlo donk menm jan yo pran sanksyon kont Youri Latortue, yo pran kont lanbè, yo pran kont foukan, yo pran kont roni, mateli la tou fòn pran sanksyon kont li. Jilbè bidjo, lò pran cherif abdala ansanm avèk renòlib, silvouplè fò pran sanksyon kont yo tou, se pa sèlman kanada k pou pran. A la traka kounye w di m konsa, se paske moun sa yo gen stati rezidan oubyen yo se sitizen ameriken? Sa yap fè nan peyim nan epi yap finanse ou rete konsa sa nap desi sa n deside fè avè yo pèp ayisyen ann kite leblan sou kote pèp ayisyen kisa n deside fè nap ret gade yo nan zye aprè kantite moun ki mouri nan peyi a aprè kantite avni yo detui aprè kantite timoun yo vyole. Apre kantite krim yo fè, n ap ret gade yo nan zye? Antouka, balon an nan pye ou, degaje ou, fè sa w vle ansanm avè l. Medam, madmwazèl, se mesye, ensolit nou pou jounen jodi a, ou kwè se zen nan peyi sila a? Bagay yo anpil wi pèp ayisyen, bagay yo ekstrèmeman anpil. Hum! Sè Sofi, hum! Chak apremidi li toujou fè fritay bò lakay la, Men li menm li toujou ap fè djòlè ke l pa kwit poul blanch, pèp ayisyen. Li toujou achte pil poul, li mete yo la, poul yo grandi, epi li tiye poul, se konsa l fè fritay. Ebyen frè se sè byeneme, mwen menm m ka l sote sou sè Sofi, k ap netwaye poul, pèp ayisyen, k ap lave poul, men kòman filing nan te ye. Heyy! Sè Sofi! Mezanmi, mezanmi. Pèp ayisyen ou genlè pa wè, son bout savon wi. Wi fwote yo, fwote yo sèm, fwote yo. Apre sa, ya ba li premye savon la. Oh my God, sè Sofi, sè Sofi. Sè Sofi, sa wap fè la sè Sofi? Poul yo wi. Oh Bondye papa Mezanmi chak swa moun gade nou fin fou kanpe sou 2 ran yo pap manje poul poul plastik epi men sa sè Sophie ap fè ansanm a poul yo oh Bondye savon nan mouda poul la ou bil sè Sophie savon lap klin poul la Bondye apre sa poul al metel nan ti klorox pou poul la blan poul la santi bon apre sa al pasel nan digo amistolin pèp ayisyen epi poul metel kwit ok. Ok sè Sophie pa gen pwoblèm, pa gen pwoblèm, se sa wap fè nou manje sou katye a. Nèboule pèp ayisyen leve palèt la, foure men nan tchou dèyè poul la poul pase savon ladan. Byen fwote l kò men. Ala traka pou lave kay te nan peyi sa non. Peyi a son peyi k difisil wi pèp ayisyen, si w wè sè a ka chwazi fon aksyon konsa, peyi a difisil. Medam, matmwazèl e mesye, chay sot sou tèt li tonbe sou zepòl. Jan ke m te anonse w, genyen yon polisyè ki rele Tami. Se te yon polisyè amerikèn, nan lane 2012, li te debake nan peyi Dayiti, li te anplwaye pa yon responsab casque bleu, men li te fè pati de yon ajans, epi yo vin ansanm avè l nan peyi Dayiti pou l vin fè kisa souple? Pou l vin bay lapolis fòmasyon sou manda loni. A lepòk, misyon loni te gen nan peyi Dayiti, se te minustah. Ebyen! Minustah ki te debake nan peyi Dayiti depi nan lane 2004, ki pral ale nan lane 2017. E se sou prezidan Jovenel Moïse nou te kapab raple nou kantite manifestasyon ki te fèt, mesye politik yo t ap di la souverènte, nou son peyi ki lib, nou pa ka chwazi konsa, kite fòs etranje sou teritwa, anpil pawòl anpil epi prezidan fin pran nan chalè l voye Minustah ale pou 1. pou de kisa mesye yo fè, yo gangsterize peyi a tout kote jiskaske yo arive touye prezidan andedan chanm lakay li. E minustah pèp ayisyen te genyen pou definisyon misyon nasyonzini pou stabilite an Ayiti. Misyon nasyonzini pou stabilite nan peyi dayiti. Donk jiskaprezan Ayiti pa janm ka stab. e nasyon zini stil toujou la e nap pran misyon toujou depi lè loni kreye peyi dayiti se peyi k pran plis misyon sou latè hum ala kote moun yo renmen fè misyon pa pase nan peyi dayiti sak pase eske nan peyi sila gen plis kowonpi nou pral wè sa ebyen medam matmwazèl se mesye dam sa ki rele tami. ki tap eksplike jan ke wap gade ti video a la, ki tap eksplike yon jounalis, ke li te gen responsabilite pou l fòme la polis, men malerezman, tout tan l fè nan peyi Dayiti, li pat janm kwaze ansanm avèk yon gwoup polisye, ni tou l pat janm ale nan akademi, pou l al bay la polis enfòmasyon, jan sa te di, jan sa te di nan kontra ke li te siyen an. Lè jounalis la poze l kesyon, kòm etan done ou fè konnen w vin nan peyi Dayiti ou pa t janm kwaze ansanm avèk lapolis, e dam nan fè konnen sèl lè l kwaze ansanm avèk lapolis s on lè l soti epi l wè yon bakòp lapolis ap soti, sa w tande a li tou fè foto yo. Donk jounalis la di, ebyen nan tan sa yo kòm ou te gen pou tal travay, pou te ranfòse kapasite lapolis, bon pou bay, pou fè fòmasyon pou lapolis, men si ke ou pa al fè fòmasyon, pandan tout tan sa yo ki sa ou rete w ap fè nan peyi Dayiti? Ebyen frè e sè byeneme, polisye a pral fè konnen, pandan jounen an ki sa m fè, mwen leve, epi mwen. rale òdinatè m, m jwe sou entènèt. Lè ke m fin jwe sou entènèt, m al chita mwen jwe domino ansanm avèk casque bleu Jordanie yo ki te nan lakou a. Donk, lè ke li wè l ap plede pèdi tan l, se konsa bagay yo prale de jou an jou, mwa pase, se konsa gade non de mwa, twa mwa, se konsa l wè bagay la ap fèt, li di kèt men la gon pwoblèm. Si. ke yo angaje m pou m vin fè fòmasyon pou lapolis, kisa k fè m toujou rete chita andedan yon kay, se monte sou entènèt jwe game, jwe domino ansanm avèk sòlda casque bleu yo, e tandiske m pa janm sòti vrèman pou m al fè fòmasyon, kisa k pase? Lè li rele ko ajan an, ebyen l ap esplike l sa k ap pase nan peyi Dayiti, ke li p ap fè anyen, yo pa ba li okenn aktivite, yo pa ba l anyen regle, l pa ka konprann. Ebyen chèf la pral di l konsa, Misyon an se sa wi. Misyon an se sa. Se chita ou ap fè lajan epi ou pap fè anyen. Ou ap fè tan an pase. Eske ou tande pèp ayisyen? Donk si ke dam sa jounen jodi a ka chita ap eksplike dosye sa. Fòm di w entèvyou sa la depi yon bèl bout tan. L ap eksplike sa. Konbyen moun ki pase konsa nan peyi dayiti? Konbyen moun ki pase konsa? Konbyen misyon ki pase konsa? Konbyen moun kap touche lajan sou do nou konsa? E medam matmwazèl e mesye, lè jounalis la poze dam nan kesyon, ki kantite kòb ke ou resevwa? Dam nan fè konnen, plis pase 100 mil ewo yo peye l par an. Plis pase 100 mil ewo. Li pa di chif la egzat. Donk, sosyete l la ba l mwatye, epi apre sa, l'ONU peye rès la. 50-50 yo fè l. Donk, medam, matmwazèl e mesye, èske ou kapab konprann? Donk, sa vle di, depi 1900 jamè ou tande misyon, misyon, misyon pou ranfòse kapasite lapolis, misyon pou bay apui teknik, misyon agoch, misyon adwat, se tout la sent jounen ou tande misyon ap fèt pou lapolis, lajan ap dekese pou lapolis, kalezon yon tann sòs lapolis pa janm ranfòse, pa janm gen anyen k fèt vrèman. Donk, frè se sè byeneme, ou kapab konprann gon seri de moun de jou an jou yo itilize peyi Dayiti pou yo ranmase lajan tout kote pou yo rich men peyi a ap toujou rete nan menm sitiyasyon an. Donk, menm jan dènyeman m t ap esplike nou wòl ong yo nan peyi Dayiti e nan divès lòt peyi sitou nan kontinan Afrik la. Èske ou kapab konprann? Donk, yon, m te kapab di, misyon l'ONU, pap regle anyen pou peyi dayiti. Pa panse loni pral met sekirite. Pa panse jistis pral renye. Pa panse anyen pral ka mache ansanm avèk moun sa yo. Ni òganizasyon yo tou. Donk pèp ayisyen, lè m di nou li lè li tan pou ke nou monte yon konplo pou n sove peyi dayiti, pou n retire peyi dayiti nan dlo, se pa mens afè. Donk lè ou tande loni nan yon peyi fè divès misyon epi jounen jodi a moun sa yo ap esplike w kisa yo konn fè yo rive yo chita yo ap jwe yo ap jwe game gade non se ranmase lajan epi al lakay yo donk si li menm li ka resevwa ti lajan sa siman moun ki pi wo a resevwa dè milyon e dè milyon de dola pèp ayisyen paske fòl jwenn kèk moun poul mete anba poul blanchi lajan. Eske w konprann dosye yo? Donk, e defwa lè w tande misyon sa yo ap fèt nan peyi Dayiti, ekip sa toujou akonpanye pa yon bann òganizasyon entènasyonal. Òganizasyon sila yo ki toujou fè konnen ke yo ap pote èd imanitè ansanm avèk yon seri de gwoup moun. Donk, sòlda yo ap la pou pwoteje moun yo pou ale nan zòn de non dwa kote gang ap batay yon fason pou yo kapab remèt èd imanitè a, pou sòlda yo la pou fasilite èd sa yo rive jwenn moun yo pèp ayisyen, ebyen m pa kache di w sa pap chanje anyen anyen nan peyi dayiti. Donk pèp ayisyen fòk ke nou fè yon konplo jounen jodi a pou nou arive mete sekirite nan peyi dayiti. Fòk ke nou fè yon konplo jounen jodi a pou n retire enstabilite politik. Fòk ke nou fè yon konplo jounen jodi a pou ke nou retire. tire ebyen povrete kronik sa a kap dechèpiye kap fini ansanm avèk peyi dayiti se tout la sent jounen ou tande ong ap debake se tout la sent jounen ou tande loni ap kolekte dè milyon de dola donk òganizasyon sa yo ki debake ki di w 15 milyon, 20 milyon, 30 milyon èd o devlopman nan peyi Dayiti, lajan sa yo ki kote yo soti, se nan peyi oksidantal yo sitou. Se nan peyi oksidantal yo sitou pou vini nan peyi Dayiti pou vin fè ki sa, pou vin devlope peyi Dayiti. Atò, yon òganizasyon debake yon kote, donk zòn sa gen pwoblèm dlo, yo rezoud pwoblèm dlo sa, donk òganizasyon an tou pa egziste ankò non. Òganizasyon sa tou pa egziste. Donk mwen te kapab di w òganizasyon nan peyi Dayiti e dan le mond pèp ayisyen se rat mòde soufle yo ye laplipa nan yo. Se rat mòde soufle. An menm tan yo di w yo ap trete maleng lan men an menm tan tou yo ap fè l pran tan e non sèlman sa tou yo ap batay, yo ap mete ti bagay, ti bagay, ti bagay pou l ap mache pou yo montre ke ka ap anpire fòk yo jwenn plis èd de jou an jou. Èske w konprann? E lè ke ou tande gon seri de òganizasyon entènasyonal k al mande sou non peyi Dayiti, chak grenn dola yo jwenn nan kominote entènasyonal la, ou konn konbyen lajan ki rive nan peyi Dayiti ladan? Sou yon grenn dola gen zewo vigil zewo nèf santim ki rive nan peyi Dayiti. Èske w tande byen? E pa zewo pwen nèf santim non, zewo vigil zewo nèf santim pèp ayisyen ki rive nan peyi Dayiti. Se ti bouda moune sa, se ti kraze sa ki rive nan peyi Dayiti. Donk majorite lajan an pase pou peye lidè nan antrepriz e non sèlman sa tou pou peye anplwaye. Koman fè wap desann vin nan peyi dayiti wap vin ede yon group moun ki nan bezwen. Epi yon seri de otèl moun sa yo ap desann pèp ayisyen. Yo desann yo fè 3, 4 mwa nan otèl. Yo ap peye gro sòm lajan yo ap boule lajan yo ap blanchil tandiske peyi a toujou nan grangoul toujou nan kras. Depi 1900 jamè yo ap pote èd nan peyi dayiti a kisa sa sèvi nou. Ki kote nou ye? Poukisa sitiyasyon an vin pi konplike toujou? Donk, se pa pou san rezon m ap raple m yon fwa, Jovenel Moïse te nan Nasyon Zini, li te deklare, peyi a pa bezwen èd, men peyi a bezwen envestisman dirèk. Peyi a pa bezwen èd nan men okenn òganizasyon. Peyi a bezwen envestisman dirèk pou l kapab avanse. pou ke peyi a kapab pran ray devlopman vreman, pou ke vre devlopman ekonomik kapab fet nan peyi a. Men si tout fwa se ed, ed, ed, ed, ed nap tann, m pa kache di nou, kafe nou deja koule ak ma. Donk medam, madmwazel e mesye, le yon moun chwazi ap baw manje chak jou, Jou l pa la w ap san manje. Se konsa òganizasyon yo travay, se konsa misyon yo fèt nan peyi Dayiti. Si misyon an fèt, pwoblèm ensekirite a rezoud. Kote yo pral jwenn lajan ankò? Kote yo pral jwenn lajan ankò? Fòk toujou gen pwoblèm. Yon ekip moun debake, yo rezoud yon pwoblèm a 20 pousan, 80 pousan yo fè yon jan, yo makiye l puiske yo mele ansanm avèk nèg ki nan sektè prive k ap simen zam, yo mele ansanm avèk polisye kowonpi, yo nan pale ak gang yo tou. Donk 80 pousan nan pwoblèm nan rete la. Kòm etan done yo la, wè sa m di w la, yo jere, jere, jere, jere, pa tèlman gen pwoblèm nan peyi a. Men imedyatman yo leve pye yo pou e yo mete kò yo deyò, sa w tande a, batay repete ankò nan peyi a. E batay ki repete ankò pral genyen dè moun lè enterè yo menase apre yo te fin gangsterize peyi a, yo pral mete kò yo deyò pou yo di w son se sèl yon fòs etranje ki ka rezoud pwoblèm nan peyi Dayiti. Tandiske avan se yo menm ki te pran desizyon, yo chase moun sa yo, voye yo ale di yo pa bezwen ankò puiske fòk lapolis gen ase de kapasite pou l sekirize tout teritwa nèt. Donk, lè ke se ong ki vini kap bay manje, ou toujou grangou, kèw sou biskèt. Men lè ke son etranje ki sot kotel soti, ki debake nan peyi Dayiti, ki di lap vin envesti nan agrikilti pèp ayisyen. Li jwenn yon dil swa avèk peyizan ou byen ansanm avèk leta ayisyen, li jwenn tè a, li mete de zendistri, li di se mayi lap plante, li plante mayi, li di ok m pral fè corn flakes, m pral fè chips eksetera. Donk, lè ke pou plante mayi a, gon gwoup moun ou pral chèche. Donk, gwoup moun sa yo ap jwenn travay. Donk, gon gwoup moun ki pral travay nan endistri a pou transfòme mayi a a yon lòt bagay. Gon lòt gwoup moun ki pral anbale. Gon lòt gwoup moun k ap mache fè distribisyon. Gon gwoup moun k ap la ki pou fè, ki pou fè pwomosyon pou sa. E kounya la, lè ke w pral mete machandiz sa yo nan bato pou ekspòte yo, ebyen kisa ki pral pase? Leta ayisyen pral takse w, li pral touche ti lajan pa l la tou puiske e ladwann ou fò w peye leta. Donk kounya la, lajan sa pral rantre nan kès leta pou fè kisa? Se pou kapab devlope e non sèlman sa tou se pou kapab peye polisye. Men lè w chita w ap di m. Ou ranmase yon lajan, lajan sa ou soti yon lòt kote ansanm avèl, m pa konnen ki kote ou kwaze, ki krim ou sot fè w vin pran lajan epi sa w tande a, voup ou debake nan peyi dayiti, ti sak diri, ti galon lwil yo mache distribye nou di wi viv Leblan epi mèsi bokou nou fin manje nou ran nan gaz dwò nou pou pwonto m pou pou epi n al monte kabann nou pitit epi lòt semèn nou kanpe avèk dis nou kanpe a de ran dan nou konsa nan lari a rèèy ngrangr leta anmwey sesi sela. Fòk ke nou konprann, dosye òganizasyon kap plede flannen nan peyi Dayiti l pa bon pou li. Dosye misyon nan peyi Dayiti l pa bon pou peyi a puiske a chak misyon ki fèt li pa janm kite yon bon souvni nan tèt pèp ayisyen e non sèlman sa tou gan pil lajan kap blanchi sou do peyi a li lè li tan pèp ayisyen pou nou menm nou fè yon konplo wi jan prezidan Jovenel Moïse te di l e jan ke nou tap esplike li an reviv ti moman ansanm pèp ayisyen. Istwa peyi Dayiti chita sou konplo, sou koudeta, sou asasina. Nou fè konplo pou n kraze l, pou n detwi l. Jamè m poko janm wè yon konplo fèt pou nou konstwi peyi a. Alelouya gen Bondye! Alelouya gen Bondye pèp ayisyen! Moman rive pou nou fè yon konplo pou n konstwi peyi Dayiti. Moman rive pou nou fè yon konplo pou nou konstwi peyi ya. Paske yo fè twop bè sou do nou. Fon ti leve tèt ou nou pèp ayisyen. Ann kraze tab mò a. Ann chavire tonèl la. Ann leve kanpe. Yo zonbifye nou twop. Yo toupizi nou. Yo fin avè nou twop. Yo souse nou twop pèp ayisyen. Ann fon konplo pou nou konstwi peyi ya. Ann fè yon konplo pou n konstwi peyi a. Donk jounen jodi a pèp ayisyen, jan ke m ap esplike w se ke ong yo se youn nan pi gwo menas pou enterè sekirite peyi a. Donk, e si w wè yo k ap pwonmennen nan peyi a konsa, Si ou wè yo kapab ap fè lapli e lebotan, si tout jounen ou kapab tande misyon ap fèt agoch adwat nan peyi a, yo ap vyole pitit nou yo, yo ap fè tout vye zak malonèt, se otorite nou yo ki responsab. Paske dirijan nou yo souvan, son dyòb yo vin fè nan peyi a, men se pa travay yo vin travay pou le peyi. Ann pran deklarasyon Senatè Youri Latortue pou kapab konprann. Prezidan pwovizwa a pa gen okin èd de leksteryè. Ekonomi an, li son move sin lè son prezidan pwovizwa. Nou bezwen yon prezidan eli pou ke nou rejwenn èd ke nou dwe jwenn yo. Depi w tande nèg sa yo nan peyi Dayiti yo kòmanse pale, premye mo ki soti nan bouch yo se èd. Premye mo ki soti nan bouch yo se èd. Ou konn pou kisa pèp ayisyen? Ou pa toujou tande otorite nan peyi a ap tire sonèt dalam? y ap tire sonèt dalam moun nan se responsab ministè sante kolera ap anvayi y ap tire sonèt dalam kiyès w ap rele kiyès w ap rele kote bidjè nasyonal la gen ka enprevi tout bagay ladan nèt wi sa lajan sa yo fè èske nou bay swen èske nou peye èske nou achte medikaman. Ban m yon ti limyè pou m konprann. Depi mesye yo ouvè bouch yo nan peyi Dayiti, yo toujou di ou èd, èd, èd, èd, èd. Ou konn sa k pase? Sa se lè ke ou pa gen dirijan k ap travay paske nan plas yo ye a, yo pa gen tan pou yo reflechi. Yo pa gen tan pou yo analize, pou yo di ebyen, bon m vin ansanm avèk pwojè sa a, sa ap itil pèp la nan 10 15 ans men pa bliye pozisyon ke yo okipe a senatè yo senatè depite yo depite premye minis yo premye minis minis etc son dyòb yo vin fè se kouvèti yo vin fè se privilèj pòs sa bay yo batay pou yo jwenn li paske yo deja nan dosye louch yo nan dwòg yo nan finanse gang etc donk yo itilize pozisyon sa pou fè kouvèti. yo toujou ap tann èd ap soti lòt kote, paske gen òganizasyon pou degaje yo jere peyi a, konbyen fwa w konn tande premye minis, minis ap fè konferans pou di, ebyen gen tan moun ki grangou nan peyi a wi, men sa nou gen pou nou fè, men kòman nou pral travay, fò nou plante latè, konbyen fwa w konn tande yon minis, yon senatè, yon depite fè yon deklarasyon konsa? Jamè. Men yo ap di w, atire atansyon kominote entènasyonal, n ap tire sonèt dalam pou fè kisa? Yo pa gen tan, yo pa kè de nou. Yo pa gen tan pou yo panse avèk nou. Yo pa gen tan pou yo panse ke nou bezwen edikasyon, nou bezwen manje, nou bezwen wout, nou bezwen lojman, nou bezwen kouran, nou bezwen bon jan sant jemoplas fèt kat kwen peyi a pou n rebwaze l, nou bezwen kanal irigasyon fèt pou n kapab wouze latè. Yo pa kè de sa pwiske yo gon kote yo ap foure men pran lajan. Donk se yo itilize nou pou yo rive nan pozisyon an men yo pa bezwen nou vre. Paske se pozisyon sa kap pèmèt yo gon dra blan ki kouvri yo menm si dèyè yo plen poupou anba kako a plen san paske se moun yo ap mache touye, yo ap finanse gang men yo bezwen pozisyon sa pou yo ka ale la pou yo al kontinye fè aktivite kriminèl yo pandan pitit yo ak madanm yo pa nan peyi a. Eske w konprann? Donk se tris se grav pèp ayisyen. lè ke ou ap gade se etranje, se dirijan nou lòt peyi kap debake nan yon peyi ki endepandan swadizan kap vin arete yon nonm ki nan prizon kap fè kidnapin. Malgre l nan prizon, li stil toujou gen kontwòl baz la lap kidnape moun agoch adwat. Ann pran pa egzanp dosye Yonyon. Sa montre ke lapolis se gang ki ladan. la plipa, se pa tout, gouvèneman se gang ki ki konstitye l, popilasyon an aksepte aktivite kriminèl yo, yo aksepte kidnapin, yo aksepte tout vye bagay. Donk, se pou montre nan ki nivo nou fini, si yon dirijan nan lòt peyi ap debake pou vin pran nonm lakay nou, Malgre l nan prizon e sa ki grav, lè ke l te antre andedan prizon an, lè sa dosye kidnapin pa t an vòg konsa. Li pa t nan kidnapin, lapolis te arete l pou asasina, pou vòl a men ame men kidnapin pa t ladan. Men pandan ke li nan prizon an, li gen aksè ak divès telefòn, li genyen kontak, l ap pase kout fil, l ap fè kòl videyo, l ap rele la ba, l ap di men ki zam pou achte, men kòman pou voye l pou l arive jwenn baz. Kote dirijan nou yo, ki sa nou ba yo fè, pèp ayisyen, li lè li tan pou nou monte yon konplo, pou nou sove peyi dayiti. E, si ke nou wè nou kapab rive nan pozisyon sa, se dirijan nou yo ki pa pran responsabilite yo, men nou menm tou nou responsab, pwiske nou kite yo nan savann nan pou yo fè sa yo vle. Paske, lè w pran yon nonm tankou senatè Youri Latortue, w ap gade se, Kominote entènasyonal se Kanada se Lèzetazini kap pran sanksyon kont mesye sa yo pèp ayisyen se tris ou te kapab di yon nonm tankou youri se nèg ki ta sipoze vini avèk pi bèl pwopozisyon lwa sou dosye agrikilti nan peyi a. Eske w konprann pèp ayisyen se moun ki ta sipoze ap fè de bon pwopozisyon de lwa sou pwodiksyon nasyonal paske nan latibonit m kapab di genyen plis pase 2 milyon moun pèp ayisyen. Latibonit pou kont pa l mete ansanm avèk divès lòt zòn ki kapab fè diri si ke nou modènize agrikilti a nou ka fè bagay nan peyi nou. Men m sezi wè. se pa pou dosye sa non, se pa paske lap travay non yo pran sanksyon men se paske wap finanse gang. Yon nonm tankou Youri Latortue ki se yon ansyen militè pèp ayisyen ou te kapab di nan depatman latibonit se depatman ki ta sipoze pi sef, se nonm ki ta sipoze fè pi bèl pwopozisyon de lwa sou dosye sekirite andedan palman men malerezman pèp ayisyen gade nan ki eta. Depatman Latibonit gangsterize, menm popilasyon an pa ka travay, yo blije pete kouri kite tè yo. De fwa bandi yo konn bloke kanal yo pa ka jwenn dlo pou yo wouze diri yo. Jaden ap pèdi, ki sa w itil popilasyon, ki sa w itil peyi Dayiti? Mesye nou engra twòp, pèp Ayisyen li lè li tan pou nou fè yon konplo pou n sove peyi Dayiti. Donk, tout betiz sa yo wè k ap fèt nan peyi a, se paske nou pa deside rezoud pwoblèm enstabilite politik la. Pèp ayisyen, pèp ayisyen balon an nan pye w, an n fè yon konplo pou n sove peyi a, an n fè yon konplo pou n rezoud pwoblèm enstabilite politik sa. Kòman w te ka konprann yon òm dafè, yon premye minis pral monte, l pral pase nan devan palman an, ou tande lajan ap dekese pou peye pou fè kisa? Atò lèl fin depanse 500 mil pou ke lòt la rive nan pozisyon sa lap ret gadel konsa? Se paskel renmen peyi dayiti oubyen enterè pal lap defann? Pèp ayisyen kale je w. Kale je w pèp ayisyen reveye w li lè li tan pou nou fè yon konplo poun delivre peyi dayiti. E pèp ayisyen fòm di nou fòn batay fòn manifeste pou konstitisyon sa chanje. Paske kòman w te ka konprann pou nou peyi, yon prezidan monte, epi se devan palman pou l pou ke yon minis pral pase pou yo voye l anlè. Non, fòk ke prezidan tou genyen premye minis lan ansanm avè l. Fòk prezidan tou gen vis prezidan l ansanm avè l pèp ayisyen depi nan kanpay. Paske souvan, mesye sa yo ki nan palman an, pa bliye yo pa vin regle dosye peyi. Son tan yo vin fè pase. Se dwòg yo yo vin pwoteje. Tande byen wi. Se gang yo yo vin pwoteje. Donk si tout fwa premye minis sa a ki dezinye li gen volonte pou ke l mete sekirite, yo pap janm vote l pou l pase. Non monchè, yo pap janm vote l pou l pase. E mesye sa yo ki twouve yo nan palman, laplipa nan yo se oligak kowonpi yo ki finanse yo. Donk se sa yo di yo fè pou yo fè ki kote peyi sa a ap ka ale ansanm avèk moun sa yo. Humm ala traka pou lave kay tè. Ann tande deklarasyon Jovenel Moïse sou dosye enstabilite politik nan peyi Dayiti, konsa ou va pi byen konprann toujou. La stabilité politique est le premier des biens publics. Gon sèl jan ke w ka jwenn stabilité nan peyi sa a, se konstitisyon sa a retiré pou retiré l. Donk si yon wout pa ka fèt, se konstitisyon. Non men se ensta, ann pran egzanp mwen menm, lè m monte prezidan m te gen pwojè pou m fè 12 baraj irigasyon wi. Konbyen m fè ki gen rezèvwa sou li yonn epi 2 lòt yo m te gen baraj irigasyon sou 3 rivyè yo nan pwogram mwen konkou sa paka fèt paske yo kenbe w nan enstabilite politik ou pèdi 2 zan nan manda a ou pa gen jan pou kapab ta di pou enplemante de travo ke w te gen pou te fè pou moun yo. Vwala vwala pèp ayisyen ou kapab konprann stabilite politik la nou bezwen sa anvan. E pèp ayisyen se konplo sa pou nou fè pou nou gen stabilite nan peyi nou. Konplo sa se mande ansanm avèk loni depòte fanmi tout otorite yo, debake yo vin debake nan peyi dayiti. Se konplo sa nou gen pou nou fè. Paske fòk nou bay mesye yo repons. avèk kantite deklarasyon sa yo Jovenel Moïse tap fè non li pa ta ka viv medam matmwazèl e mesye apresye mizik sa yo gobe jojo. Li lè li tan wi pou n fon konplo pou n sove peyi a. Li lè li tan wi pou n fon konplo pou n frape pye n atè pou n di fòk nou viv nan peyi nou menm jan tout lòt nasyon ap viv nan peyi yo, yo alèz. Fò nou gen dwa nan pwòp peyi nou tou. Nou pa ka nan peyi nou pou n ap pete kouri. Nou san dwa, nou san anyen. Non! Non! Fòk sa chanje. e sa pap rete konsa ou mèt kwè m se fouco k di ou sa frè se sè byen eme byenvini nan ayiti la repiblik dè koken se sèl vòlè yo kap rete bon bon m di nou yon bagay nou pa gen kontwòl moun sa yo pou mwen ankò wi eske nou pa gen kontwòl yo hein moun sa yo ki tap di nou jojo mele eske nou pa gen kontwòl yo. Banm fè nou tande yo non pèp ayisyen. Donk, kote yo? Yo mouri ansanm a Jovenel oubyen sa pa gade m? Jojo mele Jojo mele Jojo mele Jojo mele Jojo mele Ay moun mil goud yo wi Ahh oubyen mil goud la poko fini pèp ayisyen M pa wè ti manifestasyon sa yo lontan m anvi pou non ann regad ankò ou genlè pa wè ki kantite moun an Pèp ayisyen konprann byen alepòk m kapab di. dola a ta 100 goud. Gade byen, dola a ta 100 goud. Lè ke chak grenn moun ki pran lari, lè yo mete moun yo deyò, se kòb yo ba yo. Chak grenn tèt a 1000 goud. Imajine ou 3 milyon moun soti, ki kantite lajan ki depanse? Ann regade videyo a. E kote yo fè ou byen sa pa gade m. Kote yo? Ala traka pou lave kay tè vava. This is my country. E moun sa yo wi nou bezwen fwete. Nou bezwen fè yo konprann nan ki eta yo, nan ki sitiyasyon yo ye. Men moun yo toujou mete deyò yo. Depi yon bagay ap fèt li pa nan enterè sakre l, fò n batay pou n fè moun sa yo konprann, pèp ayisyen. Nou pa kab vote pou mil goud, nou pa kab manifeste pou mil goud. Dèyè chak mil goud se dè milyon de goud ki fèt sou do w. Donk lè ke yon prezidan ap batay pou moun sa yo sitiyasyon lavi yo chanje, pou ke yo viv alèz tankou moun. gon gwoup ki pa aksepte, ong pa aksepte pase la a prezidan atake enterè yo, e moun sa yo menm son pakèt bann san konprann yo, yo fou nan lari a pèp ayisyen, ebyen men rezilta wi. Nou eksplike m nan ki nivo yo ye jounen jodi a, eske tout bagay oke pou yo, kiyès ki mele, grangou nan mouda yo, lavi chè etc. Medam, madmwazèl e mesye, se moman pou n fè yon kout pye devan ministè enteryè. Jounen jodi a, te genyen anpil sitwayen ki te debake, manifeste, yo bezwen travay. An n gade premye videyo sa ansanm. Konba jwe, konba jwe lè m grangou m ba jwe Eteyè, eteyè lè m grangou m ba jwe jwe Konba jwe, konba jwe, konba jwe lè m grangou m ba jwe. Talè, talè, talè ee Talè, talè, talè sitwayen fon poze, fon poze Kalme w chèf la Enteryè, enteryè lè w grangou w pa jwe Moun grangou konn jwe? Kòman pou grangou pou w ap jwe a? Men, ki mòd de pleyonas sa? Se kwa listwa dan le peyi? Ann avanse sitwayen, pou kisa w devan ministè enteryè jounen jodi a? Jan tout moun ap travay paske se jèn nou y anndan peyi a. W ap gade rezilta atè chomaj sa, nou pa ka travay nou pa ka manje. Se lòt moun k ap jwenn manje a l ap jete, k ap jwenn travay la e li pa ka travay vre. W ap jwenn yon pakèt ti granmoun la yo pa ka fè anyen epi nou menm jèn gason nou gen fòs pou n travay. Nou menm jèn gason nou gen kouraj. Pou nou travay, pou ki rezon nou pa jwenn travay? Jodi a n vin la pou n mande minis lan travay antan ke jèn gason pou l voye je sou nou atè channmas la pou nou menm pou nou pa lan chita voye wòch boule kawotchou nou pa ka wè l nou menm nou pa lan sa ankò sa se lè pou n travay pou n okipe fanmi nou sa se lè pou n travay pou n pa gen pwoblèm de 3 mil goud pou yo pa achte nou pou mil goud ankò. Nou konsyan. Non, nou konsyan. Nou konsyan se pou mil goud nou konn ap boule kawoutchou nan lari. Nou konsyan. Moun yo kòmanse pran konsyans, pèp ayisyen. An nou konsyan. An n ale, ou menm sitwayen, pou ki sa w devan ministè a? Alò, jodi a la, prezans mwen la jodi a la, e pou n di, avèk a Bondye vire, nou menm lè militan konsekan k ap batay pou yon chanjman. Ki militan? Ki konsekan? Ki batay? Ki chanjman? Nou mande fòk gon chanjman nan peyi a pase nou menm de militan ti ras la ke yo bliye yo fòk leta an plas la ka sonje nou pase nou nan grangou nou nan mizè nou nan chomaj chomaj la rèd pou nou nou pa kapab ankò menm timoun nou pa ka voye lekòl nou pa konn sa poun fè alò jodi a la nou devan enteryè la poun di a minis enteryè la ke nou pa kapab ankò nan grangou chomaj sa ke nye la. Menm lè yo menm yo bliye nou men fò nan fèt la mezanmi faro fon panse avèk nou pase nou gen timoun menm lè nou pakab nou pakab onkò mezanmi nou paka kenbe zam nou paka nan vòlè nou paka nan anyen men yo bliye nou nou menm ti Bon, ann al plante latè, nou wè leta pap regle anyen pou nou, tè yo la. Ann al plante latè n fini. Humm ala traka pou lave kay tè papa men leta tèlman sanwont tou e ou menm sitwayen poukisaw devan ministè a pale ansanm avèk nou. E m felisite nou menm jounalis pou sa ke nap fè pou popilasyon an. Paske san nou menm popilasyon an tap echwe nèt malgre de soufrans ke sa popilasyon an ap pase la. Alò nou pa mnde Junior konbatan konsekan kap batay pou yon chanjman. Alò nou menm ti rès ministè sa yo la nou tap batay se pou yon chanjman depi. Men mezanmi nou wè anyen k serye paka pase pou nou men nou menm nou vin la devan ministè enteryè la poun mande avè. Bon Toro sa ki parèt dèyè w la gwo kawotchou sa pou l fè kisa pou l fre nan kou w? Ala kote moun yo stipid mesye se nan peyi men se kwa listwa? Yes ki gen an plas yo la pou yo ba nou travay se travay nou bezwen nou bouke nan mizè grangou chomaj sa nou pa gen kote pou nou domi nou bouke soufri se. Ou konn sak konn di pafwa pèp ayisyen m raple m te gon jèn gon ti jèn gason epi li te konn toujou ap plenyen bò lakay pa jwenn travay pa jwenn travay pa jwenn travay epi gon lè papam dil konsa kisa w aprann epi di papam mwen menm nenpòt sam jwenn map papam di kisa w aprann. Ki sa w aprann w ap di w pa jwenn travay? Men ki sa w aprann pou travay la? E li di nenpòt sa l jwenn li. Men ki sa w aprann jèn gason? Kòman nenpòt sa w jwenn w ap fè a? Ki sa w aprann? Souvan gen de moun k ap manifeste m konprann ke bagay la di, l difisil men fò n konnen tou se tè n ka plante ke n plante l atè. Bon, kòm etan done nan biwo yo tou e pa moun ki gen konpetans ki la, e bay ti zanmi k ap regle. Men gen anpil moun ou wè k nan lari a pèp ayisyen k fin fou yo bezwen travay. Yo pa aprann anyen. Anvan w di peyi pa ofri w anyen, ou menm ki sa w ofri peyi a? Ki sa w t aprann? Bon, pou fini, ou menm bèl madam, ki mesaj ou te vle fè pase kòm mwen wè ou prezante devan ministè enteryè? sikolojik sou moun yo pèp ayisyen ha mwen pran pou nou. Ensekirite, enbeso lavi chè kote ke kòmanse gwo ratman gaz haa pou n sak sa m voye di Voltè la pandan lap jere pou Ariel avèk Ariel ki antèt li menm li dèyè Ariel lap jere pou Ariel mwen di konsa atansyon Ah! Medam, madmwazèl e mesye, byevini nan Ayiti peyi spesyal. Wi, Ayiti peyi spesyal. E sitwayen kòm ou ye, eske tout bagay anfòm? Kòm yè se te 5 desanm, eske w ka esplike nou kòman Kristòf Kolon te debake nan peyi Dayiti? Wi, yo di nou se li ki te dekouvri l. Bon, li tou pati ansanm avèk kouvèti a, Ayiti pa janm kapab rekouvri ni nou pa janm ka jwenn on kouvèti ki bon pou peyi a tou. Te gen 3 bato nan istwa. Lè 3 bato ki son dekouvri Ayiti e La Pinta, Maria, La Santa e La Nina. Non Jean Law pa konnen yo. Talè. M pa konprann anyen nan sa w di a frè. Repran pou mwen chèf la. Ou bon m franse a tèt anba devan dèyè, refòmile kesyon an. Kiyès ki te dekouvri peyi Dayiti? Mèsi anpil Bondye beni w. Ou wè ou ou èske ou wè sa sa sa mesye ou fè ledikasyon nan peyi a? Se jan m toujou renmen di l pa bor isit Ayiti diktature se lapèl dè zanti Ayiti demokrasi la repiblik dè koken sèl vòlè k ap rete ki vivra vènra ki moura kakara. Mwen di w mèsi paske w t ap swiv avèk atansyon mèsi pou fidelite w ak pasyans ou mwen prale m ap kite w nan bra papa Bondje paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w ba w lavi ak lasante bonjou bonswa tout moun Non pa mwen se fouco e nap kwaze nan lot video orevwa ka la prochèn bizou bizou anlove.